Bonjou bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a se 7 avril. Jodi a se vandredi 7 avril 2023. Trè bòn jounè a chakun de vou. Epi nap di ou kenbe fèm pa lage. Bon! Mwen vini avèk anpil ti dosye pou nou la. Kanaran, Garibodo e anpil lòt dosye. Nap kòmanse avèk dosye kanaran. Eeh map voye yon mesaj lapè map di nèg kanaran yo tanpri souple fon tandem bay moun nan Jerizalèm vag si nou wè moun sa yo petèt yo anfas nou nou fon ploje lè nou fon plonje nou wè ke yo pa ka reponn ou pa gen lòt bagay ke w ka fè bay vag osi senple ke sa nou te wè nèg sa yo nan yon videyo kote yo tap file manchèt men. M te di ke a fè bagay pèp ap file manchèt, nèg la avèk zam ni nan men l, petèt si nèg yo pa konnen yon zòn byen, y al fè yon pote boure ladan l, de twa nèg ka mouri. Men si nèg yo konn zòn yo, se ti barikad k ap mete, se nèg k ap file ti manchèt pou al kanpe goumen. Li dwòl. Sa parèt anpe difisil. Maten an la ankò. Sa vle di maten 7 avril 2023 a, nèg Kanaran yo pote boure ankò yo pran yon moun. Te gen anpil kouri nan Jerizalèm nan, nèg Kanaran yo pran yon lòt moun. Men m ap mande nèg yo, mesye, tanpri, bay moun Jerizalèm yon chans. Lè nèg yo ap file manchèt yo pou yo di ke se pou nèg Kanaran, yo gen rezon pou yo di sa paske Si nou tounen kòmsi veritab enmi pou yo nou anpeche yo viv epi gen de twa lòt moun la ki vini ame tèt yo la pou di ke yap batay kont nèg sa yo epi gen cha ki ta vini la tou ki ap bay ranfò ebyen yap santi ke yo konfòtab epi yo kapab batay kont nou men podyab yo kapab batay kont nèg kanaran yo men podyab podyab. Donk antouka mesye nèg ki kontwole kanaran yo tanpri souple bay moun Jerizalèm yon chans. Alò nou vini maten an avèk videyo sa, videyo sa ki te vin jwenn nou yè kote ke nèg yo pote boure nan zòn Jerizalèm nan yo pran 2 moun. Gen youn ki mouri deja. Wè Bon kote anlè a sou mòn nan la depi nou moute avèm la mka ba nou tout kontòl kot tout nèg yo ye nèt anpi nèg mache kòl. Kijan yo rele bandit kan a zam yo. Ba do nèg nan nèg sa yo e manchèt yo konn gen nan men yo alwe ta e nèg mazo al konn moute pote pote ranfò ba yo vin ba yo ranfò a ti cha. Ti manchèt ti fo zam yo konn gen. Ti ba yo fo zam. Mse madanm mwen la, pitit mwen la. A se kwa bay pitit nou an, bon nou menm nou gen dwa pitit nou etou, pitit bon Dieu, tande e alèz. Enben, bèl may. Wè ou menm, mouchwa ou sa nan senti w lan, mouchwa Èzili pa konn sal nan eta sa. Bèl may. Ou tande? E bèl may. Wè tout sa w ap fè nan lavi, bèl may. Depi wap te gentan andan ona vil. Depi wap te gentan ona vil. Nou pran e bel may. Kou wap moun e bon sans. Sou we sans sans. Pa vle tande bon sans. Bon sa wap di nan sans sa. Move sans mou je get man man ou. Kalan be. Ye general la sa sa yi ti bon sa ou. Mwen ti sa yap gou be ave. Ayo kati. Ayo lot mou che. dan yon lòt bò. Finalman, m panse ke se ta kanaran k pwoblèm nan, se sa. Paske, lè w gade ou wè agòch, Jerizalèm, adwat lè w gade ou wè sous matla. Sa vle di ke kanaran se veritab la reken nan lanmè a. Epi lè w gade pi wo nan zòn bon repo ou fin kite prale nan baz chen an. anfas kanaran pirèd men taliban yo yo menm nèg sa yo jire ke fòk yo toujou pwoteje teritwa yo lè yo vle fè zak pou yo fè zak epi lavi fezan map fouti pase sou Dosye ki konsène Vitelòm. Vitelòm kontinye ap frape anlè a wi. E nèg yo ap chache fè wout pou yo kapab pran plis teritwa. Dènyeman la a se te Meyòt nèg yo atake. Ebyen vin gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòmkwa nèg yo ta toujou anlè a. Nèg yo ap fè chemen yo. Tèt chaje. Gadon Vitelòm papa. Vitelòm vin pwisan yon sèl pwisan. Vitelòm vin danje yon sèl danje. Antouka. Gen boulva devan non mesye. Kontinye epi na banm rezilta. Brèf, Gary Bodeau sanksyone par Lèzetazini, Gary Bodeau a deside nan yon videyo ki dire 6 minit pou reponn. Sanksyone par Lèzetazini sa pa fè de mwen yon kanibal, yon ouligan, yon vòlè. Yon kòriptè sa pa fè de mwen jan de kalifikatif sa yo. Ajan yo fè travay yo, men mwen menm m ap fè travay pa m. Mwen nan yon videyo m reponn pou m di ke je n'ai rien à foutre men ekoute fòk yo ban mwen dwa tou pou m kapab egzèse rekou pa m nan pa rapò ak akizasyon sa a. yo pote sou do mwen an. Gary Bodeau wi kap pale. Ann tande l non. Pèp ayisyen kòman nou ye? M konnen nou pa abitye wè m san moustach la, donk bab la fon ti pouse men jodi a se pa sa k objektif videyo a. M ap fè ti videyo sa jodi a pa rapò a kominike 19 novanm nan Ke m te reyaji sou li dayè e m pap tounen sou li, di gouvèneman Kanada e dènye kominike an dat gouvènman ameriken an ki mete nou sou lis OFAC. Donk nou gen tout respè pou ofisyèl gouvènman Kanada oubyen ofisyèl gouvènman ameriken yo. M panse yo se de fonksyonè k ap fè travay yo, menm jan tou nou menm yon epòk nou te fonksyonè nou t ap fè travay nou. Nou konn kòman sa mache. Nou pa kenbe yo rigè, nou pa gen oken pwoblèm kont yo. Fè sa map di, o non di prensip di kontradiktrò, e m byen kontan, ke se swa la lwa su lè sanksyon o Zetazini, ke se swa la lwa su lè sanksyon o Kanada, yo mete de mekanism a la dispozisyon nou pou nou bay kontragimantè pa nou. E se ke nou kòmanse fè o Kanada e ke nou nap fè dè la semèn pwochèn e o Zetazini. Donk, map di tout Ayisyen rete tèt frèt. Jodi a, sa k enpòtan nan peyi a, se pa Gary Bodeau. ki te prezidan chanm depite e ki gen pwoblèm a de gouvènman etranje oubyen de gouvènman etranje ki gen pwoblèm avè m donk pa tranzitivite m di ki gen pwoblèm avèk de gouvènman etranje m pa gen pwoblèm avèk pèsòn an se ki me konsène je ne rien fè pou merite sa e pwobableman e sa m vle nou konnen se ke m pa swisidè. Nou pap jwenn mwen pann nan otèl. Nou pap jwenn mwen nan altèkasyon nan lari, swa gon moun ki bat mwen oubyen ki ban mwen yon katouch pa aza, eksetera. Non, non, Gary Bodeau pa suicidaire. Donc pour avoir étudié la psychologie, etc. Je sais comment me maintenir par rapport à tout ces allégations, tout sa kap vini, etc. Donc nou prè pou nou pran responsabilité nou. M espere ke gouvènman ayisyen an pa pral fè pèsekisyon politik. Mwen menm, m disponib. Mwen prè. Nenpòt lè, gouvènman an Ayiti, lajistis nan peyi m rele m, m pa premye moun yo akize sou latè. Tout moun gen dwa pou yo defann tèt yo. M ta renmen nou kwè, m ta renmen nou konprann sa. Kominike sa yo ki sòti a la a. Pa fè de mwen on fijitif. Kominike sa yo k sòt si a pa fè de mwen on delenkan. Kominike sa yo k sòt si a la pa fè de mwen on kriminèl. Sèlman, m pa pral fè de zentèvyou pou m atake de fonksyonè k ap fè travay yo eksetera. Sa se pa mwen. M ap rete on òmdeta jiskobou. Sepandan. La lwa su lè sanksyon o Zetazini bay de pwosedi m antann itilize yo nan serenite, nan tout diskresyon sa mande. La lwa su lè sanksyon o Kanada bay de mekanism m antann pou m itilize yo nan lapè e la serenite. Donk tout jounalis ki zanmi m ki te swete gon entèvyou avè m eksetera pou m te fè dezanvole wè wè di de bagay selèb k ap rete eksetera e m eseye jwe l dousman donk tout moun gen dwa pou yo defann tèt yo e lwa sou. sanksyon Ozetazini yo, yo mete de mekanism pou sa, ki klèman defini. Lalwa sou lè sanksyon o Kanada mete de mekanism sou sa, ki klèman defini. Donk y a eu des arguments qui ont été rendus publics. Gen de kontragiman k ap vini. Donk laprès pa yon tribinal, m te toujou ap konbat sa an Ayiti. Donk se pa jodia e kòmsi m pral chak sa m ap fè m ap sòti yon nòt de près, yon kominike eksetera. Sa pa enpòtan, nou p ap tande m sou dosye sa a, men sa sèlman m ka asire nou, se ke tout mekanism lego ki mete a la dispozisyon nou o Kanada oubyen o Zetazini n ap itilize yo. Mentnan pou pèp ayisyen an. Jodi an, nou wè sa k ap pase anndan peyi a. Sa k ap pase anndan peyi a, gen de rapò, gen de evenman, donk gen anpil bagay ki pase nan peyi a la jodi a. Donk m ap di pèp ayisyen an resezi l. Gen peyi ki te konnen pi gwo evenman pase sa, ki te konn plis pwoblèm pase sa men ki sòti. N ap mande elit peyi a resezi yo. Petèt, pou m onèt, se ke m toujou ye, petèt ke nan 3 dènye ane la yo kriz ki sot pase anndan peyi a, petèt ke mwen menm, de lòt aktè, le prezidan ki a ete asasine, lè ansyen premye minis, lè zelit ekonomik, legliz, laklas politik, petèt ke. Nou pa t mete nou alawotè pou nou te fè de diskisyon pou nou te jwenn akò sou dezakò nou, pwobableman ki mennen nou kote nou ye la. Donk, nou p ap rete la. Antouka, m poko ka di Gary Bodeau anyen. M poko ka di anyen paske m wè ke se yon nèg ki vle defann tèt li, men se yon nèg tou ki gen yon ti vizaj yon ti jan kase. Ok? Yon ti vizaj defèt. De tout lè manyè, Nap tann pou ke Gary Bodeau li menm li fè rekou li epi apre na vini avèk kèk emisyon paske gen anpil dosye yo mete sou Gary Bodeau nou pral nan achiv pou nou wè si dosye sa yo vre. Pa egzanp lè yo di ke Gary Bodeau debloke plizyè milyon pou kapab peye depite yo pou fè yo vote oubyen ratifye kèk Minis. Lè sa a nou pral nan seyans ki gen awè ak ratifikasyon pou nou wè kòman seyans sa a te dewoule epi lè sa na di eske se vre ou pa. Pour la suite de l'actualité nap kite w avèk Edwin Tonton ki bay benefisyè yo yon ti kit ki genyen divès pwodui pou pèmèt benefisyè CAS yo kapab pase. Ti fèt Vandredi Sen an, yo t ap fè lòbèy wi nan CAS. An nou swiv. Mesye m santi m ta pale a madan tonton toujou wi. Jodi an nou la e se nan sousi ke nan kad travay CAS toujou e ke nou konnen ke kès asistans sosyal toujou reponn a sa ke l genyen kòm obligasyon l. Nan sans sa a, Premye Minis Ariel Henry e nou genyen Minis Afè Sosyal la, Nou genyen Direktris Cedrine Tonton ki, sou lòd moun sa yo, li te deside pou akonpanye moun ki pi vilnerab yo. Moun ki pi vilnerab yo, kòm nou konstate l la, n ap fè pewòl benefisyè e nou akonpanye yo tou avèk yon kit alimantè ki pou pèmèt ke yo avanse. E nou pa ka kite moun yo viv jan yo ye an. Bagay yo difisil, se vre nan peyi an, men nou konnen ke fò n rive yon kote tou, pou nou tout voye men, lonje men bay lòt selon travay yo. E se sa k fè nou menm, nan Kès Asistans Sosyal, jodi an n ap voye yon mesaj pou tout moun ki nan gouvèneman yo, pou tout responsab ministè ou di mwens direksyon jeneral yo. Fò nou toujou gade pou nou wè, paske peyi an tout pwoblèm ke l genyen an se pa rapò a disparite sosyal avèk ekonomik ki genyen yo. Men, jodi an nou menm, kòm Kès Asistans Sosyal nou pran responsablite nou, n ap avanse. Direktris Edith Anto de kote pa l, l ap travay pou pèmèt ke nou rive yon kote. pou pèmèt ke tout moun ke nou ka satisfè nan nivo ke nou kapab, n ap fè l. E se sa k fè jodi an nou la a, w ap wè ke nou fè distribisyon kit bay moun yo. Ki moun sa yo? Èske benefisyè yo oubyen anplwaye yo? Moun sa yo se de benefisyè, paske nou di, anplwaye yo, nou peye yo la a, yo touche tou. Sa vle di anplwaye yo, yo menm, sa ki revyen yo de dwa a, yo jwenn li. Ensi ke moun ki benefisyè yo tou, ki se moun ki pi vilnerab anndan katye popilè yo, n ap goumen pou yo tou, pou pèmèt ke yo avanse. Paske chodyè a pa ka bouyi yon sèl bò. Li dwe bouyi pou tout moun, e se nan sans sa ki pèmèt ke nou menm, anndan kès dasistans sosyal, Direktris Edwin Tonton, tout moun ki la yo nan chèn nan kòmandman an, n ap goumen pou pèmèt ke nou avanse jan bagay la dwe fèt, pou tout moun jwenn, e jan yo dwe jwenn. Ti mwayen sa yo. Bon, jodi an nou pati la, nou pati avèk 500 moun. Bon, nou konnen ke le peu que ce soit, se konsa nou oblije ap goumen pou pèmèt ke bagay la avanse. Ki sa k nan kit sa yo? Bon sak nan kit sa yo nou gen moru moun yo ap jwenn yon ti moru pou yo vini paske nou konnen se fèt sen e se pak li ye e nou konnen ke sousi an se swa pwason ou moru men kòm nou paka bay pwason an se moru a nou te ka bay tout moun ap jwenn yon ti moru nan moun sa yo kap benefisye a pou yo avanse ki gen diri ladan li ki gen lwil ki gen spageti ki gen lòt bagay pou yo ka bay pou yo avanse. nan pwochen pewòl k ap genyen an? Bon, nou panse ke jodi an, nou nan yon lòt sistèm. Paske pewòl benefisyè k ap fèt la, se yon pewòl ke finans kontwole. E li mete yon prensip ki pèmèt ke yo avanse. E se youn nan rezon ki gen. Gen ti enpèfeksyon nan pewòl lan paske se finans ki kontwole l. Mentnan, vwalapoukwa ke nou bay yon biwo doleyans k ap pèmèt ke moun ki pa jwenn chèk benefisyè pa yo a, Ke finans pa voye pou yo bay li pou yo voye non yo bay finans pou finans enprime chèk yo pou yo. Se nè ke sa ke m panse ke n ap avanse pou pèmèt ke tout bagay avanse nan lòd. Men jodi a e jodi se benefisyè yo ap benefisyè yon kit men eske gen lòt moun ki pral benefisyè apa de benefisyè eske gen lòt moun. Kòm dabitid CAS toujou fè l e m panse ke Pli ta n ap nan dòt zòn pou nou gade pou nou wè minimòm ke n ka fè yo, sa n ap fè yo, n ap pote yo pou pèmèt ke yon seri de moun swa ki gen pwoblèm nan katye popilè yo, moun ki gen pwoblèm pandan kou tout kouri k gen la yo pou wè sa n ka fè. Ki zòn sib yo? Bon, zòn sib yo nou konnen yo deja, se zòn ki viktim de tout pwoblèm ensekirite k gen la yo nan peyi. Madon Tonton pou travay l ap fè nan bwat CAS la, paske gen dèzane Li toujou ap fè bon bagay e m remèsye l. Pou Bondye pwoteje lavi l, pwoteje anplwaye l yo, pwoteje sekirite l yo. Pou Dyèd yo, zout yon love pou tout Dyèd yo, anplwayè Dyèd yo tou, sitwayen sitwayèn yo. Mèsi yon gwo kout chapo. Mwen resevwa yo, yo pran mwen byen. lèt. M ap di nou mèsi paske m pa t espere jedi an, jedi sen an. Mèsi paske gen moun ki kouche sou kabann lopital ki ta renmen sa. Mwen chita, mwen di mèsi paske m pa t espere. Bon, Madam Edwin Tonton, kòm òdinèman l toujou fè sa chak ane, depi lè l la, chak ane li toujou fè sa w wè l fè a la, l bay moun yo yon ti kit Bagay la pa gwo, dlo a piti tout moun ap benyen akote. Men kanmenm li fon jès. Jodi a m kwè y ap pati a 500 e nan jou k ap vini yo y ap kontinye. Pou mwen s on bèl jès e s on bèl bagay li ye. Se a ankouraje e m mande l pou l kontinye fè sa. Ou konprann sa m di w lan? Pou lòt moun yo leve men yo tou pase moun yo nan grangou fò nou e nou pou ede yo. Ou we jodi a e benefisyè yo. M panse nan jou kap vini yo ap gen lot benefisyè kap vini paske se yo kap kanpe. Non, anplwaye pa gen kit. Madan Tonton peye korekteman. L sot bay tout anplwaye tout sal te dwe yo la. Sa vle di madan Tonton a zewo a anplwaye la. Li rete sèlman pou l fè ti kat debil lan pou nou, bon nou konnen l ap vini tou. Men gen lòt ti bagay l ap fè wi men nou poko ka di l paske li poko vini. Men jodi a se benefisyè k ap jwenn yon ti bagay la. Benefisyè k ap jwenn yon ti bagay la. Ba yo ti kit yo, ti pwason, yon ti mori, diri, bagay pou yo degaje yo. Epi avèk chèk la k nan men yo a, ou konnen chèk la deja, se 3 mwa l ye, moun yo ap degaje yo. Se trè byen, se a felisite. Mwen pa pale de kat debil, e sèl sa nou jwenn la sèlman. Wi 7 sa n rete. Madam nan dwe travay sou sa. Pou l travay sou sa. Apre sa li kòrèk a anplwaye yo. Li peye anplwaye yo. Pa gen anplwaye ki ka plenyen yo pa peye l la. Tout moun touche. Mwen menm mwen se SECAS. Prezidan SECAS. SECAS sa sa vle di? Se sendika CAS. Mwen panse benefisyè yo se yo ki toujou priyorite nou. E se yo ki toujou misyon nou. E jan nou toujou di l, CAS vin pi pre popilasyon an chak jou. avèk angajman DG Edwin Tonton e kote jodi a li a zewo dèt anvè anplwaye l yo. Se te misyon l te bay tèt li. E nou sot bay 3 mwa avèk moun andikape yo, an menm tan nou lanse 3 mwa ankò pou yo. Sa vle di ki sa? Sa vle di chak jou CAS ap vin pi pre moun ki pi vilnerab yo. Jodi a ou ka gade de jès senbolik k ap fèt. Nou te tande kri moun sa yo e nou tande angajman moun sa yo. Jodi a nou gade nou wè avèk ti sa a nou ba yo, ti mèg mwayen nou ba yo a ki se 1200 dola a, nou te vle yo akonpanye yon mòso mori. Si nou pa ka ba yo sa k pi gwo a, men n bay sa k pi piti a. Sa moutre ke CAS toujou ap panse pou moun ki pi vilnerab yo e l rete nan misyon l. Nou konnen detraktè yo anpil, n ap di laprès ede nou menm jan yo te gen misyon Yo pase nan radyo, yo moute konbit pou yo ale kay tout moun pou y ap fè konbit pou yo detrakte CAS pou yo moutre se yon enstitisyon k ap desann. Men jodi a lè n ap fè travay la tou fò l rive jwenn moun yo tou. E nou salye tout moun ki pran angajman yo, ki pote men fòt jodi a avèk CAS pou nou remoute pant lan, pou nou di CAS ap rete anvi toutotan Edwin Tonton nan tèt li. Paske jodi a Edwin tout tan moutre kè l, li moutre lanmou l anvè moun ki pi vilnerab yo, paske se sa l te genyen depi nan misyon l lè l t ap vin la kòm moun k ap responsab bwat la. E nou respekte gwoup sendika, nou respekte tout gwoup òganizasyon, e nou respekte anplwaye nou yo tou e jodi a ki fè kout a kout ki pèmèt ke nou bay rezilta sa la jodi a. Mwen menm antanke moun ki nan komisyon an, kòm pòtpawòl komisyon an, nou te di l deja, nou te pran doleyans moun ki pa t jwenn chèk yo e nou kòmanse rele yo se yon fason pou nou moutre ke chèk yo pa pèdi e nou menm nou te kòmanse batay kont koripsyon n ap batay kont koripsyon jiskaske madan tonton kite bwat la bwat la pa make Edwin Tonton men li la antanke sèvitè pou l sèvi moun ki pi vilnerab yo. Mèsi! Mèsi! Yon gwo kout chapo pou ou paske w sonje pèp la. Nou renmen w anpil, ou konnen sa. Menm si nou pa wè w, men nou renmen w anpil. Mèsi! Bon, madan Tonton, mèsi anpil paske w voye manje pou m kapab manje avèk pitit mwen demen si Dye ve. Mèsi anpil! Bondye beni w! Madan tonton cheri Mwen menm mwen se fanm bèlè m ye paske pou sa w fè la a jodi a sa demoutre m ou se yon militan yon vrè yon vrè militan men mwen gen 11 pitit nan bèlè mwen gen 10 gason yon fi vrèman yo fè m kado yo fè m kado yon ti chèk chak mwa men kay mwen boule anyen M pa sove. Tout timoun yo se nan lari m ap dòmi avè yo, nan yon lakou legliz, Fò Nasyonal. M konnen si m te ka wè w an pèsòn, ti bagay sa e pa ti bagay ou pa t ap ka regle. M ap mande w, manman cheri, dèske w sonje nou pou w fè bèl jès sa a avè nou. Ou fè bèl jès sa avèm sitou mwen menm pou mwen sa w fè la ou pa konn konbyen milyon de dola w ban mwen la a jodi a paske demen si Dye ve m pa t ap manje paske jodi a e pa jou jou jou pewòl pa m pou m ta resevwa ti kòb la e e se de se e jis madi m ap resevwa l ou wè m t ap dòmi deyò se Bondye fè m potko deplase lè yo fin di m se pa jou pa mwen Se CS mwen ye, yo di m e pa jou pa m, mwen oblije ap pwale. Pandan m rive nan baryè a, m wè machin nan antre. Yon lespri m di m retounen, lè m gade m wè se yon benediksyon yo voye pou m. Madanm sa w fè a la? Menmsi tout moun. pa ta remèsye w. Mwen remèsye w pou tout moun k ap resevwa ti kit sa. Men mwen menm sonje m di w, mwen t nan kè Bèlè, kay mwen boule, m pa gen a ki kriye a ki ale. Madan Tonton, tanpri panse avè m, a 11 timoun sa yo, 10 gason yon sèl fi nan Bèlè. M pa gen anyen, anyen, anyen mwen sove. Men 11 timoun, 10 gason yon sèl fi. M rele madan madan kokiyon Esther Sainsuime tanpri panse avèm madan tonton mèsi anpil manman cheri ou renmen nou nou renmenw lè nou pa wèw nou santi nou tris men elas Bondye konnen poukisa ou pa la men cheri Bondye ap fè de mèvèy nan peyi a pou nou kapab wèw lè w nan yon plas lè w premye minis pou Bondye fè ou kapab mache ouvèteman sou tout pèp ou yo nou renmenw nou renmen w anpil madan toto sitou pou mwen cheri I love you je t'aime cheri je t'aime e m konnen kanmenm. Sa ap rive nan tèt ou. L ap rive ou. Kote w, kote m ap pale avè w la la, m konnen w ap wè m. Cheri, panse avè m. M rele Madan Kokiyon. Se Sime. Ok, mèsi cheri. Sa m ta renmen w fè pou mwen, se ou ta, ou ta mete m yon ti kote pou m kapab viv avèk timoun yo. M pa ka ret nan lari a tout tan. Ou tande cheri m paka ret nan lari a tout tan vrèman mèsi anpil men panse avèm poum pa ret nan lari a a 11 timoun se di e timoun yo kòmanse gran m gen dènye pitit la genyen 16 ans kounya e premye a gen 30 ans sè ke panse avèm cheri poum ka sot nan lari a tanpri ma.